Veye jenn fanm pandan dènye moman yo la a k ap debake nan antèman, k ap wouy, wouy, woule kò yo atè tonbe kriz, etandiske yo pa menm konn mò a menm. Se frustrasyon wi yo bezwen degaje paske mari yo mouri nan bwa kale men yo paka kriye fò paske yo konnen pèp ayisyen an ap pase yo anba woulo a tou. Medam, matmwazèl e mesye, yon gwoup jenn fanm mele ansanm avè jenn gason yè aprè midi debake nan vil Okap. Anviwon yo douz yo dòmi nan yon sèl ti chanm kay. Lè mesyedam yo debake, yo gentan al achte kleren, yo ap flannen nan vil la. Popilasyon an sispèk moun sa yo se yon bann enkoni. Sa w tande a, yo anvayi kote mesyedam sa yo rete, lapolis debake epi bwa kale. M pral pèmèt ou wè videyo. Komisè Muscadee frape ankò oh I love you komisè. Komisè Muscadee nan mikro Gazette Haïti kap eksplike kòman l manje bandi ak fouchèt pèp ayisyen. E lè l pase yon semèn li pa jwenn yon vye grenn pou l pase anba dan l, li malad tèlman l manje nèg sa yo avèk apeti. Waww ou pral tande. Bwa kale nan Unibank, yon sitwayen ki vin chèche lajan an l, yo pa vle ba li lajan an, yo di l men tan yo ap ka ba li, yo p ap ka ba li sa a. Sitwayen sila pèp ayisyen retire tout rad sou li, li retire soulye nan pye l, li mete l devan kesye a. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè men w pral gade videyo. E sa ki grav la pèp ayisyen, lapolis arive kanpe yon kamyon nan departeman latibonit ki chaje ansanm avèk jenn gason andedan kamyon sa a. Mesye yo fè konnen se sendomeng yo prale, m pral pèmèt ou wè imaj. Rale chèz ou chita konfòtableman, fouko zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye, moman an se yon moman pou n ap veye anwo, pou n ap veye anba. Pou kantite jenn gason ki tonbe pandan 4 dènye jou sa yo, mesye sa yo ki se gang ki t ap teworize popilasyon an, yo pran nan bouwa kale, Gen anpil fanm la ki an dèy, men yo pa ka kriye fò, yo ap soufri, yo ap plenn. Si tout fwa ou gon sitwayen pezib, maladi ta ale ansanm avè l, fò veye anwo, fò veye anba, pandan w ap kriye pou moun sa ki deplase, men moun ki vin nan antèman tou fò veye je yo, paske gon seri de moun k ap bezwen antèman pou yo vin kriye, pou yo vin degaje konsyans yo, Wouy! Ou ale vre entèl! Yo ap tonbe kriz moun pa ka kenbe yo, oh yo ap vòltije, veye yo paske yo bezwen antèman pou yo degaje konsyans yo paske nèg yo tonbe. E m ap fè ou konnen pèp ayisyen nan sèlman 4 jou plis pase 150 bandi tonbe. E paske tanzantan popilasyon an ap bay bwa kale ebyen efektif la ap ogmante. Medam matmwazèl se mesye n ap debake nan departeman nò peyi a komin kap ayisyen. Ebyen sa ki pase nan dosye a fòk mwen di w yè genyen yon gwoup jenn gason ansanm avèk jenn fanm ki debake. Okap. Debake yo debake, se 10 jenn gason ansanm avèk 2 jenn fanm nan vil Okap yè aprèmidi nan yon machin bwat. Mesye yo mete pye yo atè, desann yo desann, kisa yo premye fè, y al achte kleren pèp ayisyen. Achte yo al achte kleren. Popilasyon an gentan sispèk yo moun sa yo, yo enkoni. E mesye sa yo ki desann, pa gon moun ki rekonèt youn nan yo. E pa gon moun tou, yo al kote l ki se moun nan Nò. Ki se moun nan vil la kote yo desann yo ap achte a. Humm yo di sa kap pase konsa? Moun sa yo pa sanble a bon moun. E pandan moman la pèp ayisyen gon mouvman bwa kale nan Pòtoprens, yon seri de ti jenn gason, ti jenn fanm kap travèse e lè wap gade yo se ti moun ki kapab nan 18 a 25 an. Kote paran yo? Poukisa tout gwoup moun sa yo debake yon sèl kou nan vil la? Ki misyon yo genyen? Ki kote yo prale? rapidman pèp ayisyen, divès manb nan popilasyon an alète lapolis sou dosye a. Alète yo alète lapolis, rapidman yo kòmanse swiv mesye yo san ke yo pa konnen. E pi, pèp ayisyen, hen, yo swiv mesye yo, yo ale nan kay kote yo desann nan. Yon sèl ti chanm kay. Anviwon 12 moun kouche ladan, souf nan souf, jenn fanm, jenn gason, ansanm pèp ayisyen. Pa gen granmoun! M di w, yo nan laj 18 a 25 an. E debake yo debake, pa gen moun nan zòn nan ki di ebyen se moun pa m, se timoun pa m, se sesi, se sela. lapolis debake e pèp ayisyen an nou gade premye video sa ansanm. Di pa fè fot wan nou ankò. Ap di pa fè fot wan nou kisa nou ye nan zòn nan nou vini la yo pou ta bay ban nou chans sa o sa se vòlè ki vin soti pòtoprens yo vin konprann yo ka vin nan okap. Me yo wè jèn fanm kòm jèn gason me yo me yo me yo Se yon peyi Okap n ap viv wi. Okap la yo pa ban nou chans non. Donk, ou kapab konprann, yon seri de jenn ti gason, yon seri de jenn fanm, ou pa konn ki kote yo soti, ki kote yo prale. Si ke moun nan zòn nan te rekonèt yo, siman yo pa tap alète lapolis, di lapolis gon ekip enkoni ki debake nan zòn nan, nou pa ka konprann. Donk, kounye a la, pèp ayisyen, lè yo ranmase ekip sa a, nou espere nan jou kap vini yo, lapolis bay eksplikasyon, kisa l jwenn, kisa yo di. E l ap enpòtan lè ke yo ap entèwoje yo, yo entèwoje yo youn apre lòt, mete yo chak nan sal pou tande deklarasyon chak nan yo, pase se ekstrèmeman enpòtan. Yon peyi pa ka konplike konsa aktyèlman, epi w ap deplase, kite yon vil al yon lòt kote, epi w ap travèse, moun pa rekonèt ou. Menm jan granmoun nan te di l dènyeman, pa t kesyon de koze ti mennaj, ret lakay ou, moman pa moman pou ap flannen. Kòman fè, nou soti nan yon zòn, nou debake nan yon vil, nan yon kamyon bwat, desann nou desann, n al achte kleren, de al achte kleren, yo pa ka konprann nou, nou sispèk sispèk. E pa gen yon granmoun ki akonpanye nou, nou tout nan menm tranch daj. Ann gade dezyèm videyo sa pèp ayisyen kote yo prale nan komisarya ansanm avèk jenn fanm jenn gason sa yo. Dèyè li, 10 jèn gason, fanm. Yo bay vòltije vòl lan ba wi. E vòltije depi yo kouri pete tèt a yo. Dèyè li, men li, yo soti kote yo soti yo vin bay pwoblèm. Yo vin bay pwoblèm la, yo 10. An ban mwen yo 10. Pa gen kaka isit. Beni. Okap pa pòtoprens. Beni. Okap pa pòtoprens. Kote gade. Gade. Nou met. Nou met fwe nan tou wòch nap chache nou. Kote nou ye. Bon vole. Beni. Okap pa pòtoprens. Men li men pep la. Men sa ki men sa ka iti a. Non. O kap pa pa dobris. Nou pran 10 la. Ape nou pran 10 la. E yo. E lakay sa la yo de vin sere la. Vwala, medam, matmwazèl, e mesye, se jan ke ou tap swiv la, e byen, moun Okap arive depoze la pat sou 10 ti mesye sa yo ki te akonpanye ansanm avèk fanm Ebyen lapolis pran yo, yo ale ansanm ak yo nan komisarya. Toujou nan nò peyi a medam matmwazèl e mesye popilasyon an mare yon ekip dominiken. Jan wap gade imaj sa la a, mesye dominiken sa yo travèse fontyè yo rantre sou teritwa ayisyen an, malerezman yo pa jwenn yon bout pyès idantite sou mesye yo, yo pa gen viza, yo pa gen paspò, yo pa gen anyen. Donk, popilasyon an mare yo rèd rèd rèèd, se pa ti koze piti non. E mesye yo pa ka bay eksplikasyon ki sa yo vin fè sou teritwa a. Ou konn son peyi sa avan, ti sè. Dè fwa m ap poze tèt mwen kesyon, kòman Dominiken fè pase rantre sou teritwa Ayisyen? Paske pou jan yo menm yo ap met prensip imigrasyon eske nan peyi dayiti gen biwo imigrasyon ak emigrasyon. Genlè sèlman la pou yo voye ti lèt ba li entèdi entèl soti nan peyi a haha son ti peyi pèp ayisyen yo pa entèdi pèsòn antre you know men yo ka entèdi w soti kite l haha gad yon ayiti mesye non ayiti cheri a twò gou haa Se rete w tande baw la lajistis mande ansanm avèk konpè Franci ou li gade pa kite entèl pati veye l anlè veye l atè li dwe ret nan peyi a si l te deyò l ka rantre men l pa ka sòti hahaha gade yon ti peyi sa mesye yon ti peyi a dous pèp ayisyen yon ti paradi wi you know. An nou sey paradi an anglè. I don't I don't know ok an kite sa la donk. Se tande w tande komisè gouvèneman an mande ansanm avèk direktè imigrasyon an pa kite entèl soti. Men w pa janm tande gon nòt ki soti entèl pa sipoze pile teritwa paske l s on menas. Paske l ap gangsterize, paske l ap gate timoun yo, paske moun sa reprezante yon danje pou sekirite nasyonal peyi Dayiti. Ayiti pa gen sekirite nasyonal? M anvi fè enteresant tou pèp ayisyen, oh my God! Waww! M anvi fè enteresant tou pèp ayisyen. Lè m tande dirijan m pran desizyon, yo bloke entèl pou l pa rantre nan peyi a paske l menase sekirite nasyonal. M anvi wè lè m ap soti an Repiblik Dominikèn, lè m ap soti nan nenpòt lòt ti peyi nan Karayib la pou m wè ebyen militè sou tout teri, sou tout fwontyè pèp ayisyen. Nan èpòt gade nou pou y ap veye tout ti detay Nan pò yo pou y'ap kontwole tout ti detay, nan fwontyè yo pou y'ap di m', ban m' tcheke pou ou, ban m' wè si w' legal, ki kote ou soti, gade non, pou y'ap fouye sou tout wout la pou m'ap kwaze ansanm avèk militè. M'anvi di peyi m' sekirize, m'anvi fiyè pèp ayisyen, e sa manke m' on ne peut plus. M anvi wè dirijan m kap bay dirijan aletranje gwo frap e pa gè an Ikrèn nan pase sa poko nivo nou ti konprann gwo batay jewopolitik komès sa poko nan level nou men omwen ti repiblik dominikèn nou ka pase l kèk ti tap m anvi wè sa sensèman. M anvi wè dirijan m k ap kase met nan bòl lòt dirijan pou frekansite yo fè, klase yo, mete yo nan peti soulye yo pou se pa ti kado mwen y ap ba yo wi papa. M anvi wè sa. M anvi wè yon nasyon tèt dwat ki pap bese devan pèsòn. M anvi wè nou kap mete sekirite nan peyi a san ke se pa mande n al mande entèvansyon militè. M anvi wè lapolis, gade non, m anvi wè lame dayiti sou tout teritwa ap sekirize, kap kontwole tout ti detay. Avyon ap pase anlè, fò m gen kontwòl avyon an, menm jan ansanm avèk bato kap pase tou pre kot yo, fò m konn kiyès yo ye, sa yo vin fè. Manvi dirijan m yo genyen kontwòl peyi a. Menm jan Lèzetazini toujou ap di l, epi si tèl enfòmasyon soti, sekirite nasyonal peyi a menase, de menm tou, m anvi tande yon ti koze konsa nan bouch dirijan ayisyen yo. M anvi tande l, pèp ayisyen. E dèfwa m ap poze tèt mwen kesyon, èske nou gen sekrè? Nou ka gen sekrè nan touye moun, bon, ay nou fò nan sa. Nou ka gen sekrè nan konplo. M anvi tande sa pèp ayisyen. M anvi wè senatè k ap travay vrèman. Mesye dam ki kenbe ekonomi peyi a nan gagann ti pousantaj minim nan. Yo kase met nan men yo fòk tout moun ka viv, fòk dyaspora kapab desann vin envesti. pwopoze bon jan lwa, vote bon jan lwa k ap itil peyi a. M anvi wè sa yo, m anvi fè dyòlè. M anvi lè m ap debake nan ayewopò Tousen Louvèti pou m pa gen kè kase. M anvi lè ke m ap travèse Matisan pou m pa gen okenn pè. Pou se pou lajan ma bay pou bandi fè m favè pou m ap respire toujou men m konnen gen militè gen polisye ki la k ap sekirize m pase m ale e si tout fwa yon bagay ta rive m m konnen ke fanmi m ap jwenn yon eksplikasyon m anvi pran van m anvi debake pò sali pou m ap gade bèl pye palmis pou m ap bwè kokoye pèp ayisyen. M anvi sa yo. E sa yo manke m. M anvi wè dirijan m yo k ap pouse pwodiksyon nasyonal. Gon seri de fatra k ap antre nan peyi a, yo bloke yo. M anvi Ayisyen fyè. M anvi lajenès fyè. M anvi wè souri nan vizaj jenn fanm ak jenn gason. Men se pa tande m tande yo ap di m pa ka pase mal nan vilaj non pou m al souke kò m. Se tris medam matmwazèl ze mesye. Frèm ak sèm kap koutem ebyen fòk mwen diw la polis arive depoze la pat sou yon kamyon pandan yon tchèk pwent jan ke wap gade imaj sa la a nan la tibonit nan machin nan pèp ayisyen jenn gason humm nan tan pase yo lè ke gon kamyon k konn ap travèse lwès la pou ke yo antre nan sidès, mesye sa yo prale Sendomeng, yo konn rele yo, kòman yo konn rele ankò, Kongo, egzatteman, yon ekip Kongo, lè w gade nan tèt machin nan w wè tout nèg abiye tou de nwa. Donk, lè ke w kanpe yon machin pou wè se jenn gason konsa sèlman k ladan, Mesye sa yo ki fè konnen y ap kite peyi a, yo pral an Repiblik Dominikèn, yo pral chèche lavi. Yon pakèt jenn gason ansanm avèk ti bout kanson, ti tenis, ti valiz yo, ti kepi yo, e nan moman pèp ayisyen bwa kale, nèg ap kouri pou chalè kawotchou, donk la a, tout moun nan vil pwovens yo oblije trè trè trè pridan. Donk on bachinn pa ka genyen tout jenn gason sa yo ladan. Sa sa vle di. Donk la polis kanpe machinn nan. M espere ke nan jou kap vini yo la a nap gen update sou dosye sa pou n konnen plis toujou eske mesye sa yo vreman. Si bandi anvayi anba, popilasyon an pa gen pou l pè. Li gen pou yo rele m ase. E depi yo rele m, m ap bay yon repons majè a pèp nèg yo. E. Efektivman, nou konn sa, komisè. M prè pou sa e m renmen sa tou. Se yon plezi pou mwen wi, Asad. Dayè, yo di m yon kote gen twa nèg ladan ki debake wi. Pou m pran manchon mwen, chaje manchon mwen la a. Epi pou m debake nan perimèt nèg la yo wi. Pou al manje. Ayayayayy! Ayayayy! Hein! Ou rale fouchèt ou. Ou rense fouchèt ou garçon epi ou siye fouchèt ou foure l bò pòch ou epi ou debake pou al deguste garçon Yanm yanm yanm se bon hein. Ahh ahh m pa konnen. On plezi pou mwen, m renmen sa anpil. Hé pèp ayisyen lè w tande bandi a pran nan bwa kale a se pa ti koze piti non l gon ti sant ou konn wè lè w ap boukannen ti zoezo andeyò anba raje aayy yon ti sant griye pèp ayisyen. Ayayayy ayayayy yon bon solda pa janm pèdi batay heheheeh anmweyy gadon lavi hein epoutan la polis li menm li toujou ap plenyen tandis ke komisè a di w sa fè l mal lè l pa jwenn yon vye grenn pou l pase anba dan l epi la nan pòtoprens lan chaje la polis ta sipoze rebite wi Yo kriminel trop. Kounya la on neg ap vide bal sou nou epi kounya la a ti bout manchet mwen mpral mare w pou m mennen w bay la police. Anh anh Miskaden ap plenyen la mesi map pote bay Miskaden nap separel nap separe neg la ansanm ay m konnen Miskaden li menm li paka pase on semen san l pa pase on bagay anba dan l kant il saji de bandi kap simen la twoublay nan peyi a sa fè l mal sa fè l lapenn. Kondi Annie Arlette. Pase, m konn pale ak yon moun lontan yo, y ap pale m de Ayiti 1970, y ap pale m de Ayiti 1930, 1940, 1950, 1980, y ap pale m kòman peyi a te bon, kòman peyi a te bèl. Men jodi a la menn, yon nèg pa ka viv non menn. Yaguàn la, si m pa kanpe jan w wè m kanpe la a, jodi a la a, Yaguàn ta premye zòn de non dwa nan peyi Dayiti. Efektivman. Ay tout la sent jounen vre n ap di Ayiti 1900 konbyen, Ayiti sesi, Ayiti sela. E nou, sa nou vo? Eske nou s on ekip bann fatra? Ayiti dantan, Ayiti agoch men sak fè Ayiti jounen jodi a tou nou pa ka pale de li? Poukisa nou pa ka rekadre nou pou Ayiti demen an? N ap kontinye reflechi Ayiti François Duvalier? Ala traka pou lave kay tè! Donk medam matmwazèl e mesye pandan dènye moman yo la a pa gen wout pa bwa Se bouwa kale li ye eehh avan nou priye pèp ayisyen hein ann tande koral legliz la ki tap chante operasyon manchèt a la men kawotchou on ti gout gaz kelke grenn alimèt bwa kale nan mouda bandi nap ratibwaze ensekirite. Si bandi yo konprann yap vin atake. Alelouya! Nap simen manchèt sou yo. Alelouya gen Bondye! Medam matmwazèl se mesye moman an se moman pou nou lapriyè kounya la. Kite je w kale, gad a goch gad a dwat. W ap repete ansanm avè m. Senyè men manchèt mwen. Beni manchèt mwen an Senyè. Beni manchèt mwen an Senyè. Pou lè m ap sèvi avè l. Kont yon bandi. Ke m voye l devan. Ke m voye l dèyè. Nenpòt jan m voye l. Pou l koupe vyann. Poul koupe zo. Poul gaye kaka bandi. Amen Amen alelouya alelouya. Senyè men manchèt mwen. Men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jodi a se lè pou m genyen l. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Amen. Amen Amen Amen alelouya Amen Heheheeyy Hahaha Gadon zo kole nan goj yo mesye. Byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a Sa kap pase pastè nan florida a. Non, imajine wap vin legliz pèp ayisyen, wap vin adore lè w rive w wè legliz la a vendre. Eeyy! Men sak pase ki fè, kòman legliz la fè a vendre? Ou wè la misyon E koze yo pa fini la non pèp ayisyen m pral moutre w rezon ki fè legliz la kraze an nou swiv. Pa manyen mari m! Touche m pa touche mari m! Kle pa konprann! Atake m pa atake mari m! Men qu'est-ce qu'il y a ma soeur oh Men qu'est-ce qui se passe dans l'église hein Poukisa w eksite konsa Touchew pa tou sa mariw men poukwa non non fòn retande. Marim touchem pa touche marim kle pa konprann atakem pa atake marim ah depi ou atake marim ou leve plim sou dom poutan ou ka atakem m pa okipew alelouya. Enben cheri vwala sa wap fè ale nan deje yi makomè. Fè yo ba yon tenp pou grenn mariw hahahaha Fè DGI met so sou bagay mariw epi bra kale Hein Dèfwa e mariw la ka atake moun wi Ou pa konn sa Dèfwa e mariw ka al atake moun epa moun ki vin Epa moun ki vin atake mariw. Epi ou konnen sa siwo yo rale foumi. Lè yo atake deyò a epi tou rete. Ha! Ret la ta konbat ou. La prens men nèg la. Ret la. Men sak pase menm ki fè se atake ou pa atake ma. Legliz la a vann. Ooray! Gade de zen nan levanjil mesye bon. Ki mòd levanjil sa yo Bondye? Ki mòd le Non Jezi ou mèt vini. Jezi vini, vini Jezi lage kat van epi vini. Pase la a levanjil la twòp pou mwen. Levanjil la twòp. El va fe koa. E jèm irè sa vre. Mwen pa al atake maril non silvouplè men. Jèm irè sa vre. Non, non, non, non. Mwen pa menm nan tout pawol anpil sa yo mwen cheri. Mwen pa vin sou chè pou map di atake pa atake, atake pa fè dis pa fè dat. Mwen just ale nan DGI cheri. M just fè papye nèg la. M fè papye nèg la. Epi m make pwopriyete prive. Hahahaha Epi m met so sou li. Hum Li sele. Hum Epi m fon ti boutèy m mete l tèt anba devan pòt lakay mwen. Li kanpe pou mwen, li pa gen dwa kanpe pou lòt yo. nan yon seremoni vodou nan okazyon fèt wayòm vodou a ayayayy gen Bondye gon jan m wè kata ap trase pèp ayisyen ondirè lè m pran nan nich flanman lè m ap plante pwa andeyò epi m chita atè epi man flanman kòmanse mòde dèryè m an nou swiv ti videyo a eh. Medam matmwazèl se mesye li enpòtan pou w tande deklarasyon sa a. Kon konstitisyon ki son pak de kòripsyon ant on gwoup nèg nan peyi a ki deside Ayiti se pou yo l ye. Se pou n di non. Menm jan mwen m di non an, m kanpe m di non paske se pouvwa w ban m pou m gen dwa pou m di non sa a. Non! a pak de kòripsyon sa a, non a konstitisyon sa a k pran on gwoup nèg ki konprann ke peyi a se pou yo l ye, mèt peyi a se pèp ayisyen an. Mètdam, mètmwazèl, mèsye, pèp ayisyen an, depi lè m rive nan tèt Leta a, mwen fè yon chwa, Yon swa pou m prezidan tout Ayisyen. Pou m prezidan ni sa ki renmen m yo, ni sa ki pa renmen m yo. Chak aksyon m poze kòm chèf Leta toujou genyen yon sèl objektif, mete tout moun ansanm sou menm tab pou n vanse ansanm nan enterè peyi a. M ap toujou kontinye fè sa jiska dènye jou manda m nan paske se nan dyalòg mwen kwè. Mwen pa janm chèche konfwontasyon. Mwen toujou renonse ak vyolans Mwen toujou konsidere tout moun ki nan opozisyon politik la tankou frè m ak sè m ki gen yon sèl manman, manman ni mwen, ni moun ki nan opozisyon rele Ayiti. S on sèl manman nou genyen, nou pa gen de manman. Jodi a, Ayiti ki se manman nou tout, nan yon sitiyasyon difisil. Nou rive nan yon faz kote nou pa gen lòt chwa. On sèl chwa nou genyen. Fòk Nou pale Poun sove peyi a Depi Nou fin tiye Dessalines Nou deside batay yonn kont lòt Peyi a ap viv tout kalamite Yon pèp ki gen yon gwo moso listwa tankou Nou pa ta dwe konnen tout kalamite sa yo Li pa nòmal pou Nou rive nan yon pwen Pou anpil moun pèdi lespwa nan peyi a, nou sispann kwè nan kapasite nou pou n konvèti kriz sa a ki soti pou pote ale nanm nasyon an an opòtinite. Ann chita ansanm, ann travay pou n konstwi on plan. Moman an rive pou n mande tèt nou kisa nou vle fè ak peyi a? Ki egzanp n ap montre jenès la? Kisa n ap kite pou jenerasyon k ap vini yo? Mwen pa janm sispann lonje lamen e louvri bra mwen bay frè m ak sè m yo nan opozisyon an. Peyi a malad, se pitit li sèlman ki ka geri l. Peyi a pap jwenn tretman nan vyolans, peyi a pap jwenn tretman nan kraze brize, peyi a pap jwenn tretman nan mete dife, peyi a pap jwenn tretman nan kidnaping, peyi a pap jwenn tretman nan fè manti sou lòt. Nou eseye tout bagay sa yo deja, yo pa bay rezilta. Yo mete nou kote nou ye la jodi a. Yon sèl bagay nou poko fè, yon grenn nou poko fè, se chita pale yonn ak lòt pou n monte yon plan devlopman pou 25 pwochen lane k ap vini yo. Men mwen vle wè yon Ayiti ki gouvènab. Mwen vle pou dyaspora a gen tout dwa ekonomik li, dwa sosyal li, dwa politik li ke nouvo konstitisyon an ap ba li. Mwen vle jenès la patisipe aktivman nan zafè politik peyi l. Moun yo konsidere kòm tèt kana yo, moun yo konsidere kòm gwo zòtèy yo, moun sa yo jodi a fòk yo gen ankadreman. Men avèk konstitisyon 1987 sa a, pa gen jan peyizan nan peyi a ka jwenn ankadreman. Mwen vle pou Leta a pa tounen yon leta peze souse jan l ye jodi a. Si m goumen avè nou pandan katran twa mwa, e pa ti nèf mwa k rete a m pa di m pa ka goumen avè nou. Sispann! Fòn sispann! Peyi a mande lapè! Peyi a mande viv ansanm! Peyi a mande tèt ansanm! Ayiti bouke! N ap fè l depi lontan. M sonje. On prezidan rive prezidan an 1990, 91, li pa menm fè 7 mwa, koudeta. Li tounen, 2004, koudeta. Bagay sa fò l sispann nan peyi a. Afè voye ale a, mwen lè m pwale, m ap tounen nan peyi m mesye, m di nou sa. Humm enben pèp ayisyen, Jovenel tounen nan peyi l se vre men l tounen 2 pye devan. Pase nèg nan Pòtoprens yo pa baw chans ebyen moman rive pèp ayisyen pou nou pa ba yo chans tou paske fòk ke gen kouran fòk wout yo fèt fòk gen stabilite fòk bwat leta yo mache fòk nou kapab jwenn sèvis bwa kale Pa gen rout pa bwa. Medam matmwazèl se mesye byen vini nan ayiti la repiblik dè koken sèl volè yo kap rete sa se nan vale latibonit men sa kap pase aktyèlman. Ba kouti nou ye la wi. Map gade mizè popilasyon an. Mizè pèp la e gade menm dlo pa gen pou bèt bre isi a si pa gen dlo pou bèt bre e popilasyon ki vil ki espwa e Moun yo oblije mache. Paske nou gen yon leta ki gen responsablite sou koze peyi a. Humm. Kote senatè Youri Latortue? Mwen m pa ka bliye l nan priyè sa yo di tou a kesyon pwodiksyon nasyonal li epi se zel l ap vann, lajan l ap fè, tout ti peyizan ap mouri dan lapovrete pa gen dlo. Epi prodiksyon nasyonal. Ala kote nèg yo koken mesye. Ala kote gade visye se peyi dayiti. Lè kanal irigasyon ta pral fèt mete sou sak genyen deja. Senatè a kanpan kwa. Jounen jodi a men l nan men w men pil tè yo men w la. Mwen menm mwen m toujou di sa. Jovenel Moïse asasine sèl li k pa la. Jounen jodi a tout moun konfòtab nan peyi Dayiti. Sa k te di w yo gen pèp yo ap defann, tout se kakarètdèbwèt. Sa k te di w yo ap chèche lajan petwo karibe, jiskaprezan men Mateli la. Yo tout la ansanm, yo ap viv ansanm, yo ap bwè ansanm. Donk moun vrèman an ki te gen yon tanperaman diferan nan mitan yo, li te rele Jovenel Moïse. E pa gen manti sou sa. E si yo te diferan pèp ayisyen, si se te Jovenel ki te pwoblèm nan, jounen jodi a ki sa k fè pou peyi a gen ensekirite, ki sa k fè peyizan pa ka jwenn dlo? Gad jan tè yo sèk pèp ayisyen. Donk, si yo pa jwenn dlo pou yo fè jaden, m pa bezwen di w nan ki difikilte yo ye pou yo jwenn dlo pou yo bwè. Tout kanal, tout jaden yo nèt. Tout savann sa nap gade la yo, tout nèt sèch nèt. Lò w gade kantite tè pèp ayisyen, e pa ti manje non nou te ka fè. Lò w ap gade epi w tande 5.6 milyon ayisyen ap mouri nan lafen epi gade tè. Se pa manje tè yo pa ka fè. Yo kapab fè manje pèp ayisyen. Non, m poko janm wè pèp ipokrit engra pase nou. Nou ipokrit anpil, nou engra anvè tèt nou, nou engra anvè Bondye. Paske gon seri de peyi sou latè ki pa gen sa. Men nou pa konprann. Nou pa konprann chita vote vakabon, vote ti vòlè, vote tchoul ki fè plis pase 20 lane kap bwote dwòg ki se ajan DEA pou Lèzetazini Damerik. Lè yo pa bezwen fatra ankò epi yo sanksyone l yo di ret fè fimye lakay ou. Ki fimye? Plastik konn fè fimye? Ala traka pou lave kay tè. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nèg Gonayiv kap fè koze ak mwen se nèg Gonayiv la Bondye hein. Se di a piti jodi a. Di a piti jodi a. Zanmi, wap manjey tou cho a baz. Zanmi, oh. Ay si nèg la ka chita non jodia manje konsa ou ta fouti fè manje ou pa met graten nan manje sa pot bay nèg la yap kale w wap ka ret avèl aa wap pèdi vizaj ou anba souflèt gad chiton nèg non jodia diri nèg gonaiv nan nèg gonaiv pa jou ohh e menm nèg gonaiv mete nan tèt tande ret nan site de lendepandans nou hahahaa eeh ohh tout pou manje. Humm e nèg lè fin fè manje lap di w si w paka separe manje a banm separe l. Yay sa m konnen. Kiyè a fè w pèdi twòp tan. Huh? Men ki ton kay ki abize. Antouka, veye pase doktè dyòl santi an mouri deja wi frè. M pa kache tout sa. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature, la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete. ki viv rave ra ki mou ra kaka ra mwen zou merci paske ou tap swiv avèk atansyon merci pou fidelitew ak pasyans ou mwen prale map kitew nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab protejew baw lavi ak la sante bonjour bonswa tout moun randevou kase demen maten 6 è pou journal tout ayisyen konekte mwa.